E non pa m se Mèt Clénol Benoît, mwen se manb CADHO ki se Collectif des Avocats pour la Défense des Droits Humains. E jodi a la a nou viktim nan masak polisye udmo fè sou fanmi nou Kafou Tifou. E nou genyen plizyè moun ki blese, m gon ti frè m ki se Wilgens Sainvil nèg yo tire l nan tèt, erezman bal la flote l li sòti. Nou genyen. e Guerlens Elionard ki se kouzen m, misye menm polisye sa a, Idmo sa a, vide bal sou li, li tire l, sèvèl tèt li kraze e yo kouri lopital avè l, bon palasuit li vin mouri lopital jeneral. Misye fèt an 2001. Popilasyon an pran lari pou l revandike sa t pase a, li fristre de sa t pase a, ebyen pandan y ap manifeste, y arete 4 ladan yo. Menm Wilgens Senvil sa a tèt li kase a, ebyen polisye udmo poutèt li parèt devan komisè devan baz udmo a avèk foto nan men l, l ap di nèg yo manje kouzen l, nèg yo manje kouzen l, enben nèg yo parèt y arete l men yo mete l nan komisarya Pòtoprens lan la. E antank avoka m kòmanse fè demach, enben lè m rive yo di se udmo t depoze misye la san anyen San, e m te ka di, yo pa konnen pa gen motif darestasyon, e menm, e menm, e menm, e menm dè jij ki ta kapab fè demach pou ta, pou ta sezi dosye a, l di men non, misye pa gen dosye, nou pa ka pale, l di idmo annik pran misye, annik depoze l la. E ben jodi a la a, nou wè, e kriminèl idmo ap touye moun, touye pitit pèp la, nan vin pran gaz pou y al vann, pa pile pa makòn, e ben yo debake, yo vin touye pitit pèp la. E ben menm polisye idmo sa a, Li vide bal tou sou sou 2 ajan usgpn ki te vin fè gaz anlè a. Sa vle di misye vide vide bal. Ebyen pandan l fin vide bal, li kouri, ebyen l antre nan baz ismo a. Yo konn kiyès. Yo konn kiyès. E sa k fè nou menm nou pral fè seke de dwa. Donk jiska prezan nou poko idantifye ismo ki te ak misye. E gen plizyè moun ki idantifye vizaj misye. Misye se yon se pa yon nèg ki gwo kò l ye. Yo idantifye vizaj li. Men dan se ki atra avèk son non, nou poko gen non l. Men lè l fin fè zak la, l kouri antre, li kouri antre. E sa k fè nou menm antank avoka, e gen plizyè kabinè t sezi de dosye a, le kabinè Maisonneuve et Associés, kabinè Juris Alpha, twa, de kabinè sa yo, yo sezi de dosye a, se poukwa nous avons dit que nous allons faire ce que de droit. An gwo konbyen moun ki mouri oubyen ki blese nan sa k pase yè a? E an gwo, nou kapab di nan sa k gen rapò avèk moun ki mouri, nou menm nou te wè genyen 2 t mouri sou plas. Genyen 2 t mouri lopital jeneral nou pa konnen si gen lot ki mouri lot kote men si e pou blese neg yo e masak yo fè e masak yo fè nou paka kontrole konbyen moun ki blese nan dosye bagay sa. Kisa ki deklanche ensidan an? Te gen plizyè polisye anlè a, te gen anpil plizyè polisye men polisye yo idantifye ki tire moun yo t fè masak la son polisye idmo pase lè misye lè misye ap fè bak misye ap vide bal sou moun yo misye vide bal sou 2 ajan USGPN ki te la ou konprann sa k di yo. Mis ee ee ee gaz yap vann yo te vin yo vin pran gaz pou yo vann bay yo te gen plizyè doub yo vin bagay yo te vin pran gaz pou yo pou yo vann bon mwen gen frèm sa li menm misye te la misye te mwen misye te de mwen. Non men misye pat gen altèkasyon a ankenn moun el pat nan altèkasyon avèk polisye a tou polisye a santi li wè nèg yo twò kwense l padan lap lap fè gaz la li nèk rale zam li Li fizye misye nan tèt. Yon lòt chofè moto k te la a, li di misye, Poukisa w fizye nèg la? Li tou ba misye yon lòt bal tou. Nèg sa w ap pale de li a, ti rasta Dezi Oswèl. Kounya la, menm kote a, pou li menm pou l ale, anpi l koumanse vide bal devan l, plizyè moun pran bal devan. Kounya kouzen m lan avèk lòt kamarad la, yo te lan oksijèn, Nou te kouri pran yo, e lòt moun ki pran bal yo nou menm nou pa t ba yo e nou kouri pran 2 nèg sa yo ki te gentan sou lèlye nou. Kounye a la, lè n al a nèg 2 nèg sa yo, gen youn ki te koumanse ap pale, li pa t gen twò gwo chòk. Yè swa li mouri. Kouzen m lan ki te lan oksijèn nan, yè swa li desede tou pase bon, nou, mwen menm sa m ap mande, Sa fè 2 moun ki ajoute sou 2 moun ki te mouri sou plas yo. Mwen menm map mande eski yon moun pa gen dwa manifeste pou sa ki fèl mal? Pase si yon bagay fè w mal, si yo fè w yon lenjistis, m kwè w gen pouvwa pou manifeste kont li. Pandan nap manifeste kont sa polisye Idmo a fè a, yon menm pèsonèl li desann li pran machin li, l arete frè m lan avèk 3 lòt moun dèyè l, li di Li pral mete yon kote. Lale lal mete yo komisarya de pòwprens. Donk a se frè w yo arete. Wi. Kouzen m mouri, y arete frè m. Donk frè w la e pandan l te vini avk foto l tap pwoteste. Li tap pwoteste afèk foto a y arete l pou li. Kman non frè w la rele e non. E Sevil Wilgens. Kisa pou moun yo rete kwè la a? Polis lan yon fòs kriminèl osinon yo kapab Polis sa, mete kriminèl? Bon, si gon bagay ki plis ke fòs kriminèl, m paka mete l pou lapolis. Lapolis depase kriminèl.